Estè envite wa ak Aman lakay li. Sou twazyèm jou a, Estè mete rad larèn li sou li, l ale. Li kanpe nan lakou a anndan palè a, devan salon wa a. Wa a te chita sou fotèy li anndan salon anfas pòt pou antre a. Lè wa a wè Larèn Estè kanpe deyò a, sa te fè kè l kontan. Li lonje baton an lò ki te nan men l lan ba li. Estè antre. Li manyen pwent baton an. Wa a mande l. Sa ki genyen la rèn estè. Sa ou bezwen. Ou mèt mandem mwatye nan peyi a map ba ou li. Estè reponn li. Si sa fè wa a plezi. Mwen ta renmen wa a vini ansanm ak aman nan yon ti fèt map fè pou li lakay mwen aswè a. La menm wa a di. Kouri vit al chache Aman pou n al kay Estè ki envite nou. Se konsa, wa a ale nan ti fèt Estè te fè pou li a ansanm ak Aman. Pandan yo t ap bwè diven, wa a mande Estè konsa, Di m sa ou vle, m ap ba ou li. Ou te mèt mande m mwatye nan peyi a. M ap ba ou li. Estè reponn, li di konsa. Sa m bezwen? Sa m ta mande ou? Si wa kontan avè m, si se plezi li pou li ban m sa m vle a, pou li fè sa m a mande l fè a, mwen ta renmen wa a ansanm ak Aman vini demen lakay mwen pou yon lòt ti fèt. m ap fè pou li ansanm ak Aman. Lè sa a, m a di mon wa sa m bezwen. Aman fè plan pou touye Madoche. Jou sa a, lè Aman soti nan fèt la, li te kontan, li t ap ri ak tout moun. Men lè li rive bò pòtay palè a, Li wè Madoche pa menm fè yon ri may leve lè l ap pase. Li move anpil sou Madoche, men li pa kite moun wè sa. Epi l al lakay li. Lèfini, li fè chache zanmi l yo epi li mande madanm Lizerès pou li vini tou. Aman kòmanse pale devan yo. Li di yo jan li rich. Jan li gen lajan. Konbyen pitit gason li genyen. Jan wa a te monte grad li. Li mete l chèf anwo tout lòt chèf ak tout lòt moun k ap sèvi nan gouvènman an. Lèfini, li di, Sa ki pi rèd, Larèn Estè fè fèt pou wa a. Kilès ou kwè li envite? Mwen menm ase. Pèsonn ankò. Men li envite m pou demen ankò. Men. Tou sa pa di m anyen toutotan m a wè Juif yo rele Madoche a chita nan papòt palè wa a. Wa a fè rele, Viv Madoche! Menm jou nan nuit sa a, wa a pa t ka dòmi. Li fè yo pote achiv gouvènman kote yo te ekri tou sa ki te pase nan peyi a nan tan lontan. Li fè yo li ladan l pou li. Nan sa yo li a, te gen yon pòsyon kote yo te rakonte ki jan Madoche te dekouvri konplo de nan domestik konfyans wa a, Bigtan ak Teresh, ki t ap fè pòs devan chanm wa a, te monte pou yo asasine l. Wa a mande, Ki sa yo te fè pou Madoche lè sa a? Ki sa yo te ba li pou sa? Mesye ki te la ap sèvi wa a reponn, Yo pa t fè anyen pou li non. Wa a mande, Kilès nan chèf yo ki nan lakou palè a? Lè sa a, Aman te fèk antre nan lakou palè a. Li te vin mande wa a pou l te fè pann Madoche nan poto li te pare a. Mesye yo reponn, Aman la a wi, l ap espere ou nan lakou a. Wa a di, Fè l antre. Lè Aman antre, Wa di l ou konsa. Ki pi bèl bagay m ta fè pou yon moun m ta renmen remèsye pou sèvis li rann mwen? Aman di nan kè l, Pa gen lòt moun wa a ta renmen remèsye pase mwen menm. Epi li di wa a, Yon moun ou ta renmen remèsye pou sèvis li rann ou? Ebyen. Fè yo pran yonn nan bèl rad ou konn mete sou ou yo, pote l bay moun sa a. Pran chwal ou konn monte a ak tout kouwòn lan sou tèt li. Chwazi yonn nan pi gwo chèf ou yo, fè l al abiye moun sa a ak rad wa a. Lèfini, la fè l monte sou chwal la Epi la pwomennen l nan tout lavil la sou plas piblik la. Pandan y ap mache konsa, chèf la va di byen fò, Men ki jan wa a remèsye moun pou sèvis yo rann li! Lè sa a, wa a di Aman, Kouri al chache rad la ak chwal la, epi w a fè tout sa ou sot di la a pou Madoche. nonm Jwif la. W a jwenn li chita bò pòtay palè a. Pa bliye anyen nan sa ou sot di fè a. Amèn wi. Aman pran rad la ak chwal la, li mete rad la sou Madoche. Li fè Madoche monte sou chwal la, epi Aman pwomennen l sou plas piblik la. Pandan y ap mache konsa. Li t ap di byen fò pou tout moun tande. Men ki jan wa a remèsye moun pou sèvis yo rann li. Apre sa, Madoche tounen tounen l bò pòtay palè wa a. Aman menm kouri al lakay li. Li bouche figi l si tèlman li te wont. Li rakonte madanm li ak tout zanmi l yo tou sa ki te rive l. Lèfini, Zerès, madanm li ak zanmi l yo ki te gen bon konprann di l konsa, Si Madoche se yon Juif vre, kounyeya, Ou pap ka fèl anyen. Ou komanse pèdi pye devanl. Ou mèt sèten se li kap kraze wou. Zanmil yo tap pale toujou lè domestik konfyans wa yo rive vin chèche Aman poul ale tou swit nan fèt Estè te pare ya. Yo pann Aman. Wa a te al nan fèt Larèn Estè a ankò ansanm ak Aman. Pandan yo t ap bwè diven, wa a mande Estè, tankou premye jou a, Di m sa ou vle, m ap ba ou li. Ou te mèt mande m mwatye nan peyi a, m ap ba ou li. Estè reponn li, Si wa a kontan avè m, si se plezi li pou li ban mwen sa m vle a, tanpri sove lavi m ansanm ak lavi pèp mwen an. Se sa ase mwen mande ou paske yo vann nou. Mwen menm ansanm ak tout pèp mwen an. Pou yo ka masakre nou, touye nou, disparèt nou nèt. Si se vann yo te vann nou pou yo te fè nou tounen esklav, mwen pa ta di anyen, mwen pa ta deranje ou pou sa ase. Men, moun ki pa vle wè nou an pap janm ka ranplase pèt l ap fè ou fè a. Wa Asyeris mande larèn Estè, Ki moun ki pèmèt li gen lide fè bagay konsa? Kote moun lan? Estè reponn li, Moun ki pa vle wè nou an, moun k ap pèsekite nou an, se Aman, mechan sa a. Aman deklare li pran tranble devan wa a ak larèn nan. Wa a leve bò tab la byen move, li soti deyò al nan jaden palè a. Aman te konnen wa a ta pral pini l pou sa l fè a. Li rete pou l mande larèn lan fè pa l. Aman te fèk panche kò l sou diven Estè a pou mande l padon. Lè wa a tounen antre soti nan jaden an, Lè wa a wè sa, li di. Kounyeya, apa nonm nan soti pou li fè kadejak sou larèn Estè la devan je m nan mitan lakay mwen an? Wa a poko fin pale, nèg konfyans yo gentan kouvri tèt Aman. Youn ladan yo ki te rele Abona di konsa, Amante menm gentan fè kanpe yon poto nan lakou lakay li pou te pann Madoche ki te sove lavi wa a. Poto a gen 75 pye wotè. Wa a bay lòd pou yo pann Aman ladan l. Se konsa yo pann Aman nan poto li te pare pou Madoche a. Apre sa, kolè wa a tonbe. Amèn wi. Amèn. Dèfwa ènmi an konn tann yon pyèj pou ou, epi se li menm ankò Aman dekare, li pran tranble devan wa a ak larenn lan. Wa a leve bò tab la byen move, li soti deyò al nan jaden palè a. Aman te konnen wa a ta pral pini l pou sa l fè a. Li rete pou l mande larèn lan fè pa l. Aman te fèk panche kò l sou diven Estè a pou mande l padon. Lè wa a tounen antre soti nan jaden an, lè wa a wè sa, li di. Kounye a, apa nonm nan soti pou li fè kadejak sou Larèn Estè, la devan je m nan mitan lakay mwen an. Wa a poko fin pale, nèg konfyans yo gen tan kouvri tèt Aman. Yonn ladan yo ki te rele Abona di konsa, Aman te menm gen tan fè kanpe yon poto nan lakou lakay li pou te pann Madoche ki te sove lavi wa a. Poto a gen 75 pye wotè. Wa a bay lòd pou yo pann aman ladan l. Se konsa yo pann aman nan poto li te pare pou Madoche a. Apre sa, kolè wa a tonbe. Amèn wi. Amèn. De fwa enmi an konn tann yon pyèj pou ou, epi se li menm ankò ki pran nan pwòp pyèj li. Amen. Tout glwa pou Bondye.